Wi, e an chè e an ós, nou ankò prezan pou nou pote nouvèl videyo sa a pou ou sou sa k ap pase nan peyi Dayiti. Bon, avan menm nou rive pi lwen, n ap pwofite yon ti tan pou nou ka remèsye tout zanmi nou yo, tout konpatriyòt nou yo, tout moun k ap sipòte kanal sa a. Enben, se avèk anpil jwa, kè kontan, E dòk anpil anpil anpil e lajwa nan kè nou pou nou rejwenn ou aprè midi a la pou nou pote videyo sa pou bon ann ale. Deblozay pete nan depatman latibonit lan aprè asasina 6 ou 7 polisye selon yon rapò e ben medam e mesye yo finalman jwenn genyen 4 direktè jenewo nan depatman latibonit lan medam e mesye ki enplike nan asasina 6 ou 7 Polisye sa yo selon yon ankèt ki fèt nan depatman e selon yon rapò ebyen sèvis de ransènyeman nan depatman an mete deyò ou pral sezi tande rezon ki fè anpil polisye ki nan gang, direktè jenero nan gang, minis nan gang, premye minis nan gang kidonk son peyi ki gangle ebyen medam e mesye nan rapò sa ki. ki dechifre, ki detaye enben rezon ki fè jodi a la ou wè gen anpil polisye lè y al nan operasyon oubyen tou yo tonbe anba bal men pafwa se pa bandi ki touye yo e pafwa se pwòp polisye parèy yo ki asasine polisye sa yo yon fason pou lage chay sou bandi oubyen tou pou fè plezi ak chèf yo. Asik anpil nèg nan moman la ki bezwen se yo ki pou direktè jeneral, se yo ki pou e donk jere tèl pòs ebyen yo mete nan tèt yo kidonk si yo pa fè e krim si yo pa fè san koule kidonk yo pa gen anken pòs yo ka jere nan peyi sa men nap diw se fo mon frè. Ebyen medam e mesye nou pral envite w gen detay avèk Lyonel Lazarre Sinapowa ki li menm pral e pale. pral analize rapò sa ki sòti la ki fè anpil gwos akizasyon sou ebyen divès direktè anndan lapolis la ki yo menm mare sosis yo ak bandi ki yo menm nan konfyolo ak bandi ebyen se youn nan rezon ki fè nèg yo ap voye polisye al mouri konsa anba bal bandi ou wè jiskaprezan. Selon enfòmasyon yo se chyen kap manje kò polisye sa yo nan Lyankou jiska prezan gen enfòmasyon ki te fè kwè ke nèg yo antere yo gen lòt enfòmasyon ki fè kwè ke enben se chyen kap manje yo paske nèg yo te koupe yo ti bout ti bout lage nan lari e se chyen kap angrese kò yo nan vyann kretyen vivan nan vyann polisye sa yo jiska prezan ke yo pa ka al rekipere paske bandi yo pi pwisan ke lapolis rezon an senp enben Frantz Elbe ki li menm te sòti nan silans li misye sòti li pa di anyen anyen Frantz Elbe pa di ki ta ka fè kè nou kontan paske nèg sa yo selon sa Vitelòm di se yo se Vitelòm ki ba yo. pouvwa ni Ariel ni Andre Michel ni Nenel Cassy tout nèg sa yo se Vitelhomme ki ba yo pouvwa e se youn nan rezon ki fè Vitelhomme pwisan konsa si Vitelhomme ka debake ak traktè li ka debake avèk bouldozè pou l kraze komisarya Pènye a plat ou wè jiskaprezan anyen pa di jiskaprezan Frantz Elbe pa ka mennen yon operasyon pou fini ak kesyon Vitelhomme sa rezon an senp Vitelhomme gen rezon paske se li k bay nèg yo pouvwa kidonk li fè sa l vle paske pouvwa l se pou li pouvwa l ap rete. Pou li pouvwa lap kontinye pou li kidonk ayiti fini lapolis kraze plat bòn ekout nap tounen sim kontinye pale mka fè kout san mka fache bon nou pa vle sa rive nou konprann bagay yo antouka medam se mesye ou sou TV lakay ayiti pwen kòm jodi an se lendi rete tande sak pral di yo e ou menm wa kite konklizyon anba video sa wa kite yon like ou paske nou renmen sa anpil lèw like ou abòne donk sa fè nou santi travay la. Rive sou nou. Bòn ekout, nap tounen. Konnen ki mouri sa e Lyankou, 4 polisye ki mouri nan Petyonvil, sa vin pèmèt ke gon twoub o nivo lapolis la. Nou konprann polisye yo e sak rive la yo, yo te previzib paske nou te toujou konn denonse o nivo Synapoha, nou te toujou konn di ke si pa gen dè dispozisyon ki pran swa bò kote eta majò lapolis la oubyen bò kote gouvèneman an pa rapò avèk polisye k ap tonbe pasi pala, bandi ap pran kò yo, yo pa janm fè operasyon pou rekipere kadav polisye yo, nou te di pita kapab pi tris, e si pa gen de desizyon k ap pran, bagay yo kapab pi grav demen maten, e lapolis la tou, s on lapolis ki sou wout pou l ta kraze pa rapò a sa k ap pase la a. Fòk nou di w ke Synapoha a verifye otantisite rapò sa a ki sòti nan sèvis ransèyman Direksyon Depatmantal Latibonit la. Se sa k fè ke nou pale sou li. Se pou rezon sa a, mwen menm, m ap li rapò a plizyè fwa e m pran tan m maten tou pou m tande Johnny Ferdinand ki ap pale de rapò a, ki ap dekòtike rapò a pou pèmèt ke moun yo konprann. Jodi a la a, Li klè ke gon batay kap mennen pou lidèchip swa anndan depatman yo, swa anndan direksyon jeneral lapolis, sa swa nan kòmandman lapolis la ou di mwens nan yon seri de gran komisarya, se yon seri de respon moun kap fè wè epi tou voye polis polisye mou mouri. E sa kap pase la, se sa nou wè si n konprann rapò sa. Jodi a la m ta Mande ki enterè ke polisye ta genyen pou yap fè konplo pou yap asasine moun. E m vle chak grenn polisye konprann ke jodi a yap akize yo, si nap swiv rapò sa a, yap akize yon ansanm de polisye ki ta nan konplo pou te asasine direktè depatmantal e responsab o nivo komisarya Latibonit la. Mwen menm. Pwoblèm ke m genyen avèk rapò sa a, kidonk mwen m panse ke sa a polis yo dwe kanpe pou yo jwenn jistis, paske sa pa dwe pase konsa. Lè m di pou yo tande direktè depatmantal la, se paske m santi ke li gen yon pakèt bagay ke l ka di lajistis, li gen yon pakèt bagay ke l ka di enspeksyon jeneral pa rapò avèk rapò sa a ki sòti sou sèvis de ransèyman an. Mezanmi! Peyi a ta renmen konnen ki de enspektè jenero sa yo ki nan konplo a. Kòm li gen tan site komisè divizyonè a, tout moun gen tan konnen l. Men fòk sèvis ransèyman direksyon depatmantal Latibonit la bay eksplikasyon pou di ke men kiyès enspektè jenero sa yo, de enspektè jenero sa yo ki enplike nan sa. pase nan Lyankou a kote ke gen 6 polisye ki mouri menm kadav yo yo paka jwenn jodi a. Wi, m wè ke w gen rezèv antouka sou kèk pwen nan rapò w lan, men an menm tan ou montre ke gen yon batay. Pou pou post, pou leadership andedan enstitisyon lapolis lan. Donk eske se pa menm batay sa a ki fè ke sa k rive a rive? Bon mwen menm se sa m sot di w. Aktyèlman la gen yon batay podyab se polisye nou yo k ap peye po pou kase a nan pi wo nivo gen de batay pou kesyon leadership anndan lapolis la. E mwen sot di l. Kidonk, rapò sa a, se yon rapò ki mete enstitisyon an toutouni. Nou pa gen pwoblèm ke sa ka rive, gen yon ansanm de bagay, se apre sa k fin pase a, yo vin gen enfòmasyon sou yo. Mwen dakò avèk sa. Men, jodi a la poukisa sèvis ransèyman sa a pa di ki kote kò 5 polisye yo ye? Eske sèvis ransèyman sa a tou penyen apre lanmò 5 polisye yo? Poukisa pa gen operasyon ki mennen nan Savyen? Poukisa sèvis ransèyman an pa mete l o dyapazon menm jan l ekri rapò sa a pou voye al chache kò polisye yo? Mwen kwè ke. Si pa gen anyen ki fèt nan lapolis la, si rapò sa a, sa k di ladan l yo ta verite, se yon lapolis ki merite kraze epi tou refèt. E se pa ajan non ki ap kraze l. Se komisè divizyonè, se yon ansanm enspektè jeneral, se yo menm ankò k ap kraze lapolis la paske yo pran ajan yo kòm boukliye pou regle zafè yo, pou yo ka. parèt vizib epi tou y ap voye ajan yo ale griye. Se youn nan rezon ki fè ke nou di polis yo fò yo met tèt yo ansanm pou yo konprann ke yo pran nan yon konplo e konplo a pa lòt kote ke yon seri de nèg k ap chache vizibilite anndan lapolis la epi tou ki ap vle yo mouri. Nou kwè ke Jodi a la fòk Direktè Jeneral Lapolis la Misye Frantz Elbé pran responsablite l. Li asime responsablite l pa rapò avèk rapò sa. E sa pap pase nenpòt ki jan. E Synapoha a ap nan tèt mouvman pwochènman kap genyen pou fèt si pa gen eksplikasyon bay klè kou kou klèwòz nan sa a. E nou pral Fòk polis yo jwenn jistis e fòk enspeksyon jeneral lajistis Di yon mo nan sak pase nan latibonit la paske twòp polisye mouri tout moun rete bwa kwaze jodi a la son pakèt abi kap fèt gon pakèt polisye kap mouri san ke yo pa konn kòman yap mouri pandan se tan son seri de chèf kap voye yo ale mouri m poko wi. Donk ou mande pou direktè jeneral polis lan pran responsabilite l fas a rapò sa alòske nou atann nou aske envitasyon oubyen apèl la te kapab ale nan sans pou direktè jeneral polis la pran responsabilite l de manyè jeneral fas a sitiyasyon sa men nan anbyans sa la kote genyen tout batay sa yo anndan enstitisyon pou lidèchip jodia èske ou panse direktè jeneral la ka pran responsabilite l ou di mwens eske se pa batay sa ki fè ke direktè jeneral la pa ka bay rezilta? Bon, mwen menm, m panse ke lè m pale de direktè jeneral pou l pran responsablite l, se yon bagay jeneral ke l ye pa rapò avèk avèk sa k ap pase a la. Paske gen twòp deriv k ap fèt anndan enstitisyon an. Jodi a la, 4 polisye mouri Petyonvil. Nou poko konnen Si gen ankèt ki menm kòmanse, fòk responsablite yo fikse pou n konnen ke kòman 4 polisye Petyonvil yo fè mouri. Eske direktè depatmantal Lwès 1, paske selon temwanyaj polisye Petyonvil yo, nan moman ke polisye yo t ap mande bakòp la, direktè depatmantal Lwès 1 an te nan lakou komisarya a. Kisa l te fè pou sa? Fòk gen ankèt ki mennen. Jodi a fòk sitirans politik la fini anndan enstitisyon an. Fòk nou sispann kenbe yon seri de moun anndan enstitisyon an malgre ke yo pa ka bay rezilta, k ap voye polisye alabouchi sou pretèks ke l gen yon bra politik dèyè l. Fòk sa yo fini. Ajan yo pa kapab sib yon seri de nèg anndan lapolis ankò. pou n kontinye ap voye yo mouri konsa. Si se pou. Sa vle di gen de pòs pou yon nèg okipe la a andedan lapolis lan, fòk se yon bwa politik ki dèyè w pou fè sa? M pral di w pawòl, sa k fè jiskaprezan yo poko janm ka chanje DDO 1? Paske polisye yo di yo p ap travay avèk li ankò. Èske w ka imajine? Lè w gen yon direktè depatmantal, polisye di yo p ap travay avè l, ou wè ki. Nou ka rete nan paske ou imajine kisa sa pral bay si chak kote polisye di yo pap sèvi a yon direktè depatmantal oubyen yo pap sèvi avèk yon direktè komisarya eske se otomatikman pou sa ta fèt pou yo voye l ale? Men m pral di w Pierre Renel m pral di w yon pawòl lè ou se yon papa ou pa pran responsablite w ou pa dèt pou papa ankò. Lè ou gon direktè depatmantal ou gon komisarya se sou kont ou komisarya yo ye, lè gen de deriv ki rive anndan komisarya fò asime responsablite ou. Fò ou peye konsekans la. Paske direktè jeneral lapolis la li pa premye moun non ki dwe okouran de yon pwoblèm ki gen nan yon jiridiksyon. Se pou sa gen direktè depatmantal. Lè l depase direktè depatmantal la pou n al ka fè apèl. avèk responsab yo nan pi wo nivo a. Men ou pa ka di yon bagay konsa pase Petyonvil pou pa gen sanksyon k pran. Polis yo di yo p ap travay avèk direktè depatmantal la. Finalman se lapolis la k ap peye po kase a, se popilasyon an k pral peye po kase a. Fòk gen de chanjman ki opere. Sa k pase nan Latibonit la, ou panse ke polisye pral travay avèk direktè depatmantal sa? Non! Ou voye l se yon gè ou voye l an al fè avèk polisye yo. Se youn nan rezon ki fè ke nou mande Direktè Jeneral Lapolis la pou l asime responsablite l pa rapò a sa k ap pase nan peyi a, pa rapò avèk hing hang ki gen nan Eta Majò Lapolis la. E nou wè sa k pase, demen ka pi tris pa rapò a sa ki anonse pou gen anndan Lapolis la. Direktè Jeneral Lapolis la ban yon konferans de près, Premye Minis la Pale, yèswa gon CSPN ki pran ki fè yon ansanm de rekòmandasyon, nou swete ke se de bagay ki pote rezilta paske jiskaprezan polisye yo toujou kanpe, polisye yo toujou debou. Li pa nòmal lè w gade w gen 5, 6 polisye. ki mouri nan kondisyon yo fin mouri a epi tou jodi a nou jwenn dè rapò kap akize polisye kap di men kiyès ki nan bagay si se vre tout moun ki ladann yo dwe pran kòd nou pap sèlman pini ajan yo fòk genyen yon seri de responsab anndan lapolis la ki enplike nan yon seri de bagay tou fòk yo pini yo tou gon ekip m pral di yon pawòl m pral di nou yon bagay la pou nou konprann. Ou wè lè se yon ajan ki fè yon bagay anndan lapolis la, yon senp rapò sèlman mete l nan izolman wi. E l fè ennan, l fè si mwa nan izolman, pa janm gen di pou li non. E youn nan bagay ki dwòl la, ajan sa yo, gen yon ekip ajan la ki nan izolman Dèlma 33, ki gen 4 mwa, ki gen 6 mwa, yo kenbe chèk yo, yo pa janm ba yo l. Ki sa nèg yo ap manje anndan? Nou mete moun nan nan izolman, li sou kontwòl nou ankò, Epi tou nou kenbe chèk li, li gen pitit, li gen madanm. Pandan se tan, nou akize l de yon bagay, nou poko menm voye l devan jij, li poko revoke. Nèg la gen 5 chèk, 6 chèk. Nou kenbe l. De ki sa l ap viv? Nou kwè ke batay k ap fèt la, e sa k fè ke. Nou mande polisye yo, fòk yo pran anpil prekosyon pa rapò a sa k ap pase la. E nou wè gen yon seri de chèf ki kòmanse ap akize nou, ki di ke nou te nan konplo pou nou touye sesi, pou nou touye sela. E m konnen pètinamman se manti. Se yon fason ke pou yo kapab dewoute polisye yo sou revandikasyon yo. Nou mande yo tou fòk yo trè pridan pa rapò avèk yon seri de nèg. Jan Johnny sot di l la, pa janm gen dou ke majorite moun ki nan lari yo se polisye ke yo ye vre. Gon pakèt nèg kap itilize mouvman polisye yo pou yo fè kapital politik yo, pou yo destabilize peyi a, pou yo destabilize lapolis la. Nou konnen ke gen anpil pwoblèm vre onivo pnh la. Fòk gen de desizyon rapid ki pran. Yon komisarya pènye pa ka kraze nan eta l kraze la pou lè konsa pa t gen operasyon k ap mennen nan zòn sa. E depi jedi polis yo kite komisarya a. Ki dispozisyon ki te pran pou t anpeche ke nèg yo fè l? E nou menm onivo Synapoh a, batay ke n ap fè a, n pa p fè yon batay pou n kraze lapolis la. N ap fè yon batay pou n ranfòse lapolis la men nan tout respè. Fòk responsablite yo fikse pa rapò a sa k ap pase la a. Kòm si mesye nou kite kadav 6 polisye yo, chen ap manje yo, pansetan n gon sèvis ransèyman ki fyab konsa, ki fon rapò konsa aprè 5 jou. Sèvis ransèyman sa pa ka di ki kote ke kò polisye yo ye. Jodi a nou antre nan yon lojik n ap destabilize lòt moun, n ap akize lòt moun ki di konsa ke Se polisye ki nan konplo ki nan sesi sela fòk lajistis tande direktè depatmantal la ak tout ekip li fòk enspeksyon jeneral tandel si pa gen de desizyon ki pran e maten an la map dil sou antèn radyo karayib sinapo a pral mete pyel atè a tou paske fòk yo sispann voye polisye al mouri konsa. Chapo a pral met pye l atè. Sa vle di kisa paske nou abitye a slogan sa yo lè lè 2 gwoup di yo pral mete pye yo atè nou wè sa sa bay. Paske banm di w nou menm nou ka chanje yon ansanm de bagay kap pase anndan lapolis la. Polisye ka chanje yon ansanm de bagay kap pase anndan lapolis la. Men atansyon fò nou fè l yon fason tou pou n pa frajilize enstitisyon an. Pou n pa kraze enstitisyon an. Paske gon pakèt nèg la ki ta renmen enstitisyon an kraze. Yap mete po fig anba pye polisye yo pou yo fè yon seri de bagay ke polisye m konnen ke pap janm swete fè pou yo ka kraze enstitisyon an. Non, nou pa la pou n kraze l. Nou ka jwenn materyèl, nou ka jwenn yon ansanm de bagay san ke nou pa ale a lekstrèm, paske gen anpil moun k ap envesti yon ansanm de bagay pou yo antre nan mouvman polisye yo, pou yo di se polisye k boule, pou yo di se polisye k kraze, pou yo ka menm akize ke polisye ap vòlè afè moun. Pansetan m konnen se manti. Fòk yo trè pridan pa parapò avèk sa. Synapoha se yon sendika anndan lapolis la. 12 mas pase nan nivo l pase la pa janm gon moun ki janm sanksyone. Pa janm gon moun non ki sanksyone se kòmsi se polisye yo ki te pot tèt yo nan operasyon an. Men 4 polisye ankò tonbe Petyonvil ou poko janm tande anyen fèt. Men 6 polisye chen ap manje kò yo nan Lyankou jiskaprezan. Ou pa tande anyen kap fèt, olye ke pou yo mete ansanm pou yal dèyè kò polisye yo, se rapò kap fèt pou ap akize Laza, pou ap akize entèl, pou ap di entèl te nan konplo, pou entèl te nan konplo. Nou pap pran sa. Laza, m panse peyi a bezwen konnen sak pase nan lapolis la, etan done ke nou wè. Se batay sa yo nan enstitisyon ki rann sitiyasyon an vini nan nivo li ye jodi a la. E nou abitye tou a de ankèt ki se pousui. A chak fwa ou gen yon sitiyasyon konsa epi gen yon ankèt ki anonse li pa janm fèt, verite pa janm soti. Eske nou menm o nivo de sendika a nou pa genyen mwayen sa pou nou mennen pwòp ankèt nou? E tout o mwen nou ta kab vini la pou di peyi a kisa ki vre nan dokiman. Rapò Sèvis Ansèyman Latibonit lan. Mwen m panse ke premye bagay Synapoha a fè. Alo Lazarre? Wi mwen la wi.